pou n al pataje ansanm de zenfòmasyon trè itil sou pwojè sa a yon fason pou ka gen yon konsyantizasyon popilè a yon apèl a envestisman de gwoup pou nou kapab ansanm mete men ansanm kòb nou ansanm pou n ale devlope Gwo pwojè sa a, mwen pral pale de pwojè MLC Fly de konpayi MLC Engineering ki se yon pwojè jan m te di a nan domèn sanitè e imanitè, yon pwojè san pou san imen ki prale ede tout moun ki dyabetik nan mond lan yon fason pou yo kapab gen yon meyè meyè vi, yon fason pou yo kapab gen yon meyè kontwòl de glisemi yo. Donk jan m te di l deja, aswè a n ap gade ke devlopman teknoloji CGM lan se yon devlopman k ap pousui kap pouswiv de manyè kontini paske chak jou nap travay nan devlopman teknoloji sa ki pral brevete e ki pral baz pwodwi nou yo. Donk trè byento jan n di a nou pral pale nou de konpozisyon laboratwa kap kreye sou baz Laboratoire de l'Institut de l'Académie des Sciences de Russie, sa gen petèt pli de 4 semèn depi ke nou te anonse de reyinyon ki ap fèt avèk Laboratoire de l'Institut de l'Académie des Sciences de la Russie avèk responsab pwojè a. Donk trè byento n ap an mezi pou nou anonse nou konpozisyon laboratwa sa. E pou kounya nou Nan yon etap de seleksyon teknoloji a e fòmasyon yon spesifikasyon teknik ki etwatman sible e ki ap soutni pa yon kontra avèk Enstiti a. An fèt, li se yon etap kle k ap bay yon vektè de devlopman avèk rechèch an laboratwa. Donk, a note ke N ap enkli nan kontra a posiblite pou n kapab gen de seyans piblik avèk direktsyon laboratwa a, ki sa ki siyifi ke n ap kapab trè byento an mezi pou nou kouvri de travay an piblik. Apre sa, N ap pase a on etap d'expérience de laboratoire avèk dè tès de pwodiksyon, donk poum di nou ke pwojè a sou yon bòn lanse, sou on lanse ekstraòdinè, e la nou vrèman nan on faz kote ke apèl a envestisman li trè enpòtan, vrèman trè enpòtan, M ap di nou ke travo yo yap mennen selon on kalandriye, sepandan mizannèv pwojè a depann dirèkteman de to finansman yo. Se sa egzakteman ke m t ap di toutalè a. Nou nan on etap de presid, nou nan etap 4 sou 17 etap de finansman pwojè a. Etap de presid la se on etap de jestasyonèl nan lavi on pwojè, Kote la a, nou nan yon faz de rekeyi des enfòmasyon, miz an plas, paske nou kapab rann nou kont ke kounye a, se mennen des reyinyon avèk responsab laboratwa Institut Académie des Sciences de la Russie, rankontre avèk des enjenyè ki pral travay sou teknoloji a. Nou konprann, nou konnen ke deja nou gentan gen yon prezantasyon 3D de kòman pwodui a pral parèt. E travay sou dokimantasyon avèk espesifikasyon. E m ka mande nou pou nou toujou rete branche sou aktivite pwojè a e pou nou kapab gen plis eksplikasyon e mete nou vrèman nan anbyans, nan ben pou nou kapab konprann, swiv Se ansanm avèk tout zanmi, tout moun dan le mond antye ki kwè nan pwojè, tip de pwojè sa, ansanm avèk tout moun dan le mond antye ki gen on kè imen, ki konprann ke pwojè sa son pwojè ki reponn a on bezwen sanitè e imanitè, ki konprann kisa sa vle di on moun ki dyabetik, m panse ke a pati de mwa pwochen, N ap kòmanse enpe chanje fòma prezantasyon an nan sans ke n ap gen de prezantasyon swa avèk yon medsen oubyen yon pwofesyonèl de lasante sou kisa ki dyabèt pou plizoumwen nou kapab sène kisa maladi dyabèt la ye e nan ki objektif E lè w rive mete kòb ou nan finansman pwojè sa a, ou pral ede moun nan mond lan a amelyore sò yo, a amelyore lavi yo, e wè ansanm avèk nou, lidè pwojè sa a, ki pèspektiv ekonomik an tèm de retonbe ekonomik ke pwojè sa a ka ofri w, paske pa bliye ke e ki se teknoloji nan ledikasyon ki se ankò yon lòt domèn trè nouvèl ki gen yon panchan trè favorab pou li nan envestisman kounya enben nou nan twazyèm palye denvestisman kote ki gen anpil afliyans e vè sa ki se medtech ki se teknoloji medikal ki se tout teknoloji ki gen rapò avèk lasante enben jodi a E objektif pwojè sa a se rive devlope yon dispozitif elektwonik nan domèn sante ki se yon sistèm CGM ki se yon sistèm de surveillance continue de la glycémie, yon sistèm k ap pèmèt tout moun ki dyabetik patou dan lemond rive gen yon zouti enteresan, enpòtan nan men yo pou pèmèt yo kontwole suk yo de manyè enstantane san yo pa pike dwèt yo, paske nou konnen ki egziste nan mond lan ou sou mache a, anpil lòt metòd pou kontwole suk yo, m ap pale de glucomètre klasik yo ke anpil nan nou konnen pou nou fè yon tès sangen pou nou konnen ki nivo suk la ye nan san nou pou nou ka pran dispozitif kil fo e a tan kil fo pou nou remedye a si l monte ou si l desann. tout talè, an lon e an laj toutolon de prezantasyon an, se yon dispozitif elektwonik kote ke ou enstale l sou bra w pandan yon peryòd 10 a 14 jou renouvlab, e lè sa a, de manyè enstantane, 24 è sur 24, san entèvansyon imèn, l ap kapab ba ou chif glisemik ou a tan, e lè sa a, w ap an mezi avèk doktè ou, Si gen on alèt ki fèt pou di w si suk la monte oubyen li desann, ou kapab reaji a tan, reaji a tan vle di pran dispozisyon nesesè, dispozisyon adekwat pou kapab remedye a sitiyasyon an. M vle di si suk la li desann pou ka pran mezi kil fo pou remonte l oubyen mete l nan stad nòmal li ou si sik la monte pou kapab ankò yn fwa pran mezi nesesè pou kab mete l nan eta nòmal li se an fèt e lide ki dèyè pwojè a se ansanm de de Ede tout moun ki dyabetik rive gen on kontwòl oubyen chif glisemik yo a tan, 24 è sur 24, vrèman avèk on kalandriye de mezi etabli ki pral fasilite ni lavi pasyan an, ki pral amelyore entèvansyon medsen an paske ou pral gen chif yo egzak yo e an tan reyèl pou ka pran dispozisyon kilfo. Ann ale pou MLC Engineering paske objektif la kòm nou konnen l se pale de teknoloji sa, pale de konpayi sa, pale de pwojè sa e montre w byen fonde jodi a pou envite on zanmi, pou ou menm, pou envite on zanmi tou vin patisipe nan kreyasyon gwo pwojè sa. Ekskize m, m ap bwon ti dlo e m ap retounen tousuit. Kòm nou tout konnen l, maladi dyabèt se yon fleo mondyal ki touche plis ke 537 milyon moun nan mond lan, selon estimasyon Òganizasyon Mondyal Sante, spesyalman sa ki gen pou wè avèk pandemi sa, m vle pale de dyabèt, yo montre nou atravè de chif ki sa maladi sa a li reprezante atravè mond lan. Yo estime ke sou chak 10 adilt ke w rankontre, Genyen youn ki dyabetik. Parapò a tay popilasyon mondyal la, chif yo pwouve ke gen 537 milyon de moun nan mond lan ki deklare dyabetik. Gen yon bann ka de desè ka adilt ki lye a dyabèt sikre. Yo estime ke 12,2 pousan de ka de desè chez les adultes sont associés au diabète sucré. Yon ka sou 2 diabète sucré ka adult yo rete non diagnostike. Sa vle di ke chif yo montre ke gen 240 milyon moun lan mond lan ki se de diabetik men ki pa janm sibi yon tès laboratwa ki pou pwouve egzakteman ke yo se de pèsòn ki dyabetik. 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an yo mouri yon koz lye ak dyabèt, e chif yo pwouve ke yon tyè ladan yo gen omwen 60 an. Genyen mwen de 60 ans e ekskize m e pou nuans lan. Yon ka sou 6 moun ki ansent yo akonpaye de on ipèglisemi swa 21 milyon de fam atravè le mond do 80 pousan dantre yo dantre gen yon dyabèt jestasyonèl. Lakay timoun avèk adolesan, yo estime ke gen 1,2 milyon nan mond lan ki soufri yon tip de dyabèt ase ra ki se dyabèt de tip 1, sa nou rele dyabèt ensulinodepandan. Yon ka sur 9 gen yon tolerans o glukoz altere, sa vle di ke lè yo pran glisemi yo a jen, li pa reponn oubyen li pa rete nan plaj nòmal la. Sa vle di ke gen, yo rele moun sa yo dè predyabetik. Se de moun ki siseptib pou yo vin devlope maladi dyabèt la. Se de moun kap ap di ki dwe pran dè mezi kil fo pou evite ke yal tonbe nan yon dyabèt deklare. donk egzèsis fizik, yon rejim alimantè sèn e ekilibre, e gen evite sitiyasyon de strès, byen dòmi, tout sa kapab ede w evite w al tonbe nan yon ran moun ki dyabetik yo. La sou ekran se Yo montre w kòman enstriman de mezi glisemik yo yo evolye. La a nou wè yon glikomèt klasik ke anpil nan nou nou konnen. Glikomèt klasik yo ki ede nou jwenn mezi peryodik yo, kòman yo fonksyone? Pou w kapab rive kontwole sik ou avèk yon glikomèt klasik, ou oblije pike dwèt ou, dèfwa E che sèten pasyan, ou konn fè anviwon 15 ponksyon pa jou, ki douloure, m renmen di ki annuye, m renmen di ki anmèdan dèfwa, e kontwòl sa a li dwe efektye a linisyativ itilizatè a. Donk se swa ke se moun lan pèsonèlman ki gen aparèy glisemik li, oubyen glikomèt klasik li, ki a lèd de yon lansèt li pike dwèt li pou l mete l sou yon bandlèt nimerik pou l ka mete l nan aparèy la e lè sa li kapab ba li rezilta nivo sik li e e sa ki di lakay moun k ap itilize glikomèt klasik yo se ke gen yon absans de siveyans a distans Sa vle di ke medsen an p ap kapab kote li ye a e jis di ou fon ti gade m wè non konbyen ou wè suk la ye la a. Paske avèk sistèm CGM yo ki se nouvèl metòd oubyen fòmil oubyen pwosede ke moun yo itilize pou yo kontwole nivo suk ki nan san yo ki nesesite yon enstalasyon e peryodik, inik e peryodik de 10 a 14 jou, sa ke nou te di nan debi prezantasyon nou yo, e ki ba w yon siveyans 24 è sou 24 de chif glisemik yo, e ki ba w posiblite pou gen yon siveyans a distans dè endikatè. M ap raple nou ke sistèm CGM yo, antan ke ranplasan glikomèt klasik yo, yo kòmanse ap gaye an popilarite pami dyabetik yo, il y a de cela 5 ans. Donk, jodi a, mwen menm avèk ou ki ap swiv prezantasyon sa a, swa sou zoom lan, swa sou Facebook, swa sou YouTube, nou konnen omwen yon moun ki dyabetik. Swa nan fanmi nou, swa nan anviwònman nou, swa nan travay nou, swa zanmi nou, nou konnen omwen yon moun ki dyabetik. M ap di nou ke li trè enpòtan ka yon moun ki dyabetik pou ke plaj de glucose sib la li respekte nan yon range. E lè range lan li pa rete ladann, lè sa l ap koze dè dega. Nou kapab rann nou kont ke moun ki konn Gon bann dega e nou konn wè ki fèt sou kò moun yo, ann di ke yon moun ki gen on sik ki pa kontwole, ki rive nan on sitiyasyon kote ke moun lan konn tonbe nan koma dyabetik, sa son ka ki grav lakay moun ki dyabetik, Men yon moun ki gen yon dyabèt ki pa kontwole tou, li bay yon bann konplikasyon. E pa egzanp, gen de moun yo ki gen de pwoblèm onivo vizyon yo, se sik la ki koz yo. Gen yon bagay ki rele doulè newopati dyabetik, lè sa a sik la al atake jis nè yo, newòn yo, sa bay anpil, vrèman anpil doulè kay moun ki dyabetik yo. Nou konn wè moun ki dyabetik kòmsi E toutalè nou pral pale de 2 lidè sa yo sou mache a, Dexcom avèk konpayi Abbott avèk pwodui pa yo a Freestyle. Se aparèy sa yo, yo pèmèt ke moun ki dyabetik gen yon enstalasyon ki fèt sou bra yo pandan 10 jou pou sèten, pandan 14 jou pou dot. Sistèm pa nou an, m ap pale de MLC Fly ke nou ap devlope a, se pandan 14 jou ke dire de vi l ap ye. Pandan 14 jou sa a, aparèy sa a, ki senkwonize avèk yon aplikasyon sou avèk telefòn ou, ap an mezi pou l ba ou an tan reyèl chif glisemik ou yo e li ap ekipe de yon sistèm d'alerte ki pou avize w lè suk la monte ou lè l desann e lè sa a w ap pran de dispozisyon nesesè pou w kab evite tonbe nan de konplikasyon dyabetik. E Freestyle avèk Dexcom ki se lidè nan endistri sistèm siveyans anliy yo, kou estimatif pou ou genyen yon aparèy Freestyle, e m vle pale de sistèm CGM Freestyle lib, se 80 dola pou 14 jou. E lakay Dexcom se 80 dola pou 10 jou. Ou ka rann ou kont ke se de sistèm ki trè chè, ki pap aksesib a tout moun ki dyabetik. Men tout fwa m kapab di nou ke mache dyabetik la son mache ki trè e m te kapab di reponn paske lè nap gade sou de done ouvèt ki gen sou chif dafè de antrepriz sa yo, lakay Dexcom nan ane 2021 yo E an tèm de chif dafè sou total dè vant daparèy e de konsomab sistèm CGM pa yo a, yo te reyalize on chif dafè ki te plis ke 2 milya de dola. E lakay e Abbott ki devlope pwodwi Freestyle Lib, Anpil moun kòmanse ap konnen sistèm sa, anpil moun kòmanse konnen metòd sa pou yo kontwole dyabèt yo. M t ap pale avèk yon asosye nou ki se yon envestisè nan pwojè sa, m pa kab di sèlman yon envestisè, m kapab di yon ko-pwopriyetè de antrepriz MLC a, paske tout moun ki envesti nan pwojè sa, ou se yon ko pwopriyetè de gwo antrepriz sa paske ou achte on kantite de parts d'action nan antrepriz la, pou jodi a nou achte des parts d'investissement ki ap convertibles en des actions pi devan e sa vle di ke nou pral des actionnaires nan antrepriz la a on nivo ou moindre ou plus, lè m di on nivo moindre ou plus li depann de ki kantite share ke w posede. ann di ke yon moun ki posede 100 mil share avèk yon moun ki posede 5 milyon oubyen 10 milyon de share, nivo d'aksyonarya ou kab plis oubyen mwen an fonksyon de ki kantite part ke ou posede nan antrepriz la. E sistè, antrepriz ki kreye sistèm CGM yo, jan n t ap rann nou kont, yo pa ka rive reponn a demand mache a. Sa vle di ke bas konkirans se antrepriz yo ki mennen a yon monopòl. Lè pa gen anpil sou mache a, yo vin monopolize e e e pwodui a, monopolize mache a, sa ki vin fè ke kou pwodwi yo toujou vin trè eleve lè gen yon pa gen anpil konkirans e youn nan lòt faktè ki genyen se ke sa vin fè ke pa gon aksè a itilizasyon sistèm CGM lan pou tout moun. Premyèman li chè e dezyèman pa gen ase antrepriz k ap pwodwi paske si n t ap gade chif nan debi prezantasyon an ke nou t ap pale sou pou pwojè a, nou rann nou kont ke gen plis ke 537 milyon moun nan mond lan ki dyabetik e menm plis. Donk tout moun sa yo, yo bezwen kontwole nivo sik ki nan san yo. Donk m kapab di ke tout moun sa yo se yon potansyèl kliyan pou sistèm CGM lan. Donk Konpayi MLC Engineering ke nou envite nou pou nou vin finanse a, m vle pale kounye a de sant denjenyeri a, objektif li se rive kreye yon sant denjenyeri kote bi l se kreye de sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante. Donk se tou s ki a avwa avèk la teknoloji medikal e rive devlope teknoloji yo, fè konsepsyon yo, jwenn sètifikasyon, e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal, se sa objektif sant denjenyeri a. E sant sa a, l ap reyini de moun k ap soti de nan diferan domèn daktivite ak spesyalizasyon, e n ap konsantre nou sou kreyasyon de pwodui de hot teknoloji baze sou de teknoloji ouvè. M te fè refleksyon sa a nan yon zoom pase e m ap pèmèt ke m ap fè l kounye a ankò pandan ke m sot li pasaj sa a, sè ke sosyete MLC Engineering lan e sistèm CGM ke nou pral devlope a, se pa yon inovasyon. Sa vle di ke se pa premye konpayi ki pral fè pwodui sa. Se de pwodui ki egziste deja. Donk m kapab di ke nou se yon pwodui ki pral devlope sou yon teknoloji ki deja egziste, sou yon teknoloji ki ouvè. Donk se nou pral pote dè zinovasyon teknolojik, nou pral pote dè espesifisite nan pwodui pa nou an, men nou pa premye moun ki devlope teknoloji sa. Donk sa vle di ke ou gen plis ke 98 pousan an tèm de esperans de reyisit pwojè sa, paske jeneralman nan startup k ap vini avèk de pwodui inovant yo gen posiblite pou yo kase bèk yo nan pakou la, nan teknoloji a, ka gon fay, ka gon bagay ki pa mache. Men la, se an n ta di ke se. On teknoloji ouvèt deja ki egziste deja, nou jis ap enplemante on nouvo pwodui, an ta di on nouvo non, on nouvo gam nan kategori de pwodui sa a yo. Donk gen plis chans de reyisit on tèl pwojè ke on startup ki vini avèk on bagay ke pèsòn moun poko janm konnen, se li menm kap vini avèk eksperyans sa a pou la premyè fwa, donk ka gen de posiblite risk poul pa reyisi a li vrèman lontan plis elve ke yon startup ki baze sou dè teknoloji ouvert. Donk ann pale de sant denjeniri a, se ap yon platfòm ladanl ap gen dè dizèn e dè santèn de direksyon diferant kap mete an èv e chak direksyon yo ap entwodui sou mache entènasyonal la par etap pandan nap elaji pwogresivman gam pwodui nou yo. Men vrèman, premye òf e premye bi pwojè a se rive kreye pwòp pwodui ki reprezante sistèm de siveyans kontini de la glisemi pa nou. Itilizatè a oubyen pasyan an ap enstale yon nouvo sistèm e enstalasyon sa a ap fèt sou bra l avèk enstriksyon nòmalman k ap jwenn a aparèy la. Pi devan nan prezantasyon yo, n ap gen yon slide k ap montre nou yon vi de kòman egzakteman kaptè a ap ap enstale sou bra w e jan n konnen an l ap senkwonize avèk yon aplikasyon sou telefòn ou e se gras a aplikasyon sa a w ap rive genyen a la minit prè yon kalandriye de mezi k ap ba w egzakteman a chak minit ki nivo glikoz ou ye nan san w, m ka di ki nivo suk la ye nan san w. Mwen te di sa deja, aparèy CGM yo, yo ekipe de yon dispozitif oubyen yon fonksyon d'alerte k ap voye yon siyal sou smartphone itilizatè a an ka on ogmantasyon oubyen on diminisyon de to de glukoz la. E aparèy sa a ap gen posiblite, moun sa a ap gen posiblite lè li jwenn siyal la pou l reyaji a siyal la pou l evite evantyèl konplikasyon kò nou konnen ke maladi dyabèt la li konn debouche sou de diferan konplikasyon e kontwòl glukoz la don moun gen yon sik ki byen kontwole, li pèmèt ou ogmante konsiderableman dire de vi itilizatè sistèm lan. Donk yon moun k ap itilize sistèm MLC Fly la, My Life Control la, se yon moun ki pral gen yon dire de vi ki trè avanse paske l ap gen yon meyè kontwòl de nivo sik ki nan san l e l ap kab an mezi pou l pran an mezi nesesè fas a on alèt ke sistèm CGM la ap ba li lè sik la monte ak lè li desann, e m kapab di sa, karakteristik sa yo trè zenpòtant pou on moun ki ap kontwole nivo sik ki nan san l, pa konsekan, chak jou nan jou, li ap ye sou pon an tou, dispozitif la ap ye, e efektivman w ap wè kòman ke l ap senkwonize tou avèk telefòn selilè w oubyen smartphone ou, yon fason pou l kapab ba ou yon chif atan de ki nivo sik la ye nan san w. Donk, sistèm CGM lan, youn nan objektif ke li genyen tou, se rive fasilite lavi yo. Pa egzanp, ou nan tout aktivite ou, m pa konnen, ou ap fè zong ou nan studio, ou nan bibliyotèk, ou ap travay, e ou ap travay sou pwojè ou san pwoblèm, e Avèk telefòn selilè w, oubyen avèk tablèt ou, oubyen avèk òdinatè w, depandaman de dispozitif ou itilize a, enben, w ap gen repons a tan de kòman nivo suk la ye nan san ou, se sa ki enteresan kay moun ki dyabetik yo, paske sistèm sa li fasilite lavi yo. M ap avize pou nou ke moun ki CEO konpayi a, se yon itilizatè de sistèm sa paske li se yon dyabetik, li ap itilize sistèm CGM yo, se baze sou eksperyans ditilizasyon l ki pòte yo a devlope pwojè sa a. Donk, m kapab di ke pwojè sa a, li charye dèyè l yon bezwen emosyonèl e yon bezwen de reyalizasyon tou. Donk la, li pral devlope pwòp pwodui pa l, paske l t ap itilize pwodui yon lòt konpayi fè. M panse ke sa se youn nan, m t kapab di, motiv k ap pèmèt ke li itilize tou lè mwayen di bò pou mennen pwojè a a bon tèm. Kisa konpayi MLC a ofri a envestisè yo? Li ofri nou 50 pousan de part yo. Donk yon moun ki deside vin envesti nan konpayi a ou vin kopwopriyetè de antrepriz la, jan m te di l nan kòmansman an, se des investisseurs men se sitou des co-propriétaire de l'entreprise pandan ke ou achte on pakèt envestisman, gen 20 milya de par kòm kantite emisyon total de par sou mache a, e nan 20 milya la, gen 50 pou san ki ap rete a bòd antrepriz la e gen 50 pou san ki pral vann a envestisè yo. Donk nan 50 pousan de 20 milya la, ki ap reprezante 10 milya, sa depan de ou pou konn ki kantite part ou prè pou pran. M ap avize w ke jan de pwojè sa yo, le pwojè ki baze sou yon pwodui reyèl, se de pwojè ki ap dire sur le tan paske se de pwojè ki baze sur on pwodui reyèl, fizik ke w kab wè, ke w kab touche, ke w kab eksperimante, ke w kab pale de li, ke w kab ba on adrès fizik pou al achte l. Enben pwojè an de pwojè sa yo lè w envesti ladan l ou envesti pou jenerasyon fiti paske èt copropriétaire ou être actionnaire d'une telle entreprise, cela revient à dire que ou son monde qui peut bénéficier de dividendes en entreprise ça, de manière pérenne et continue. Donc, de génération en génération, ou à mourir petit tout, petit tout, petit tout, ap jwi de dividand de aksyon sa a ke w poze jodi a lè ou achte on kantite de part d'action nan on tèl sosyete. E montan total de vant de part yo li estime a 20 e 40 milyon de dollars e sa se appel à investissement an tou. Jodi a, ou pami moun menm jan avè m ke nou envite ki pou vin pote pou antrepriz la antre 20 e 40 milyon de dola an tèm denvestisman pou yo kapab devlope e finanse pwojè a. Gen 3 stad de mizannèv pwojè a ke nou pral pale de yo toutalè e ki repati sou 17 etap de finansman. Stad yo, yo detèmine avansman ak reyalizasyon pwojè a ak patisipasyon grand fondasyon nan finansman l. Etap yo detèmine reyalizasyon plan finansye yo, se ki kab modifye valè par yo. Yon remak ke n kapab fè se ke kou mwayen par yo an pasan de etap 1 a etap 17, y ap ogmante jiska 100 fwa. Sa vle di ke yon moun ki te achte yon pakèt envestisman nan etap 1 avèk yon moun k ap achte yon pakèt envestisman nan etap 4, gen yon gran diferans an tèm de kantite de part ke w jwenn pou menm kantite darjan ke w envesti nan pwojè a. Donk yon moun jodi a nou nan etap 4, nou pral pale de sa, yon moun ou gen enterè nan etap 4 la pou pran yon pakèt envestisman pou envesti nan pwojè sa paske a letap 5 di finansman kou chè yo yap ogmante e nou kapab wè sa e an tèm de diferans diferans nan pakèt envestisman yo yon moun ki te pran yon pakèt nan etap 3 avèk yon moun ki pran yon pakèt nan etap 4 ki kantite pa denvestisman ke moun sa li pèdi. Ann pale de etap de finansman yo. Etap de pre-sid ki se yon etap de finansman ki ap sitiye l ant etap, stad sa a l ap sitiye l ant etap 1 ak etap 7. Ann di 2024. Finansman nèt reki san frè de kolèk de fon pou peryòd sa a se 2 milyon de dola, e konpayi a prevwa distribiye 14 pousan de pa sosyete a nan peryòd sa a. E ki sa k ap reyalize? Se kreyasyon pwòp pwototip pa nou, sètifikasyon, devlopman teknoloji a. E kiyès, kote kòb sa ap soti? se de peti e mwayen envestisman prive e de patikilye dan le mond antye, de biznis angel, de fon de kapital risk e de akseleratè spesyalize dan le stad pre-seed. Stad seed la, ki son etap de finansman de 8 a 12, N ap pale la vè etab ane 2025. M gen yon fidbak ki pa twò enteresan e m ap mande moun ki gen aparèy ki pi pre m lan pou l ka bese son an. E finansman nè reki a se 5 milyon de dola. E konpayi a prevwa distribiye 18 pousan de pa sosyete a nan peryòd sa. E valè prensipal stad sa, ki sa y ap reyalize, se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal ak sètifikasyon nan yon sèl peyi e y ap kòmanse mete an vant premye lo yo, m ap pale de 2025, e dizon dan dezan ankò. Kote kòb sa a ap sòti? c'est des grands investisseurs, des fonds de capital risque, ainsi que des petits investissements privés des particuliers dans le monde entier. Et troisième phase et de développement, on a parlé de étape de financement 13 à 17, c'est E finansman nèt reki pou peryòd sa a se 20 milyon de dola. E konpayi a prevwa distribiye 15 pousan de pa sosyete a pandan peryòd sa a. E sous de finansman an se de gran envestisè, de fon de kapital risk, de peti envestisman prive, de patikilye dan le mond antye. Donk, jodi a nou an nan etap 4. Donk disi 2025, 2027 konpayi a gentan prevwa vann premye lo yo e atenn 100 mil itilizatè e lè sa a dè ke nou kòmanse vann pwodui yo enben envestisè yo, aksyonè nan konpayi yo mèt prevwa y ap kòmanse jwenn premye dividand yo. An n ale vè piblik makèt la, faz IPO a se vè 2030, e lè sa a se faz de kwasans ak ekspansyon kote ke nou pral kreye on rezo de sikisal e on ekspansyon entènasyonal, sous de finansman yo se mache bousye pwofesyonèl e finansman nèt reki a se apati de 500 milyon de dola e nou deja konnen ki kote kòb sa a ap soti. An gwo, an tèm de stad de devlopman e pwojè a, se sa. E kòman yon moun kapab pral fè kòb nan pwojè a. Pou kounye a, valè par yo, yo lontan mwens ke yon dola. Se a zewo pwen zewo pwen zewo en dola E yo prevwa objektif antrepriz la se rive kapitalize chak pa a on dola. E lè sa a, yon moun ki posede 100 pa, sa vle di w ap posede 100 dola, mwen si ke pa gen okenn moun k ap posede 100 pa sèlman nan sosyete a. Yon moun ki posede 1 milyon de pa, se yon moun tou kap posede yon milyon de dola nan sosyete a. E analiz kwasans antrepriz la li baze sou kwasans konsomasyon yo ak reyalizasyon antrepriz kap opere sou mache a. Kòman w ka gaye toujou gras ak kwasans antrepriz la. Pa bliye ke pwodui ke MLC ap devlope yo gen yon majorasyon ki ale jiska 1000 pousan. Donk sa vle di ke sosyete a ap reyalize de benefis trè enpòtan sou vant pwodui sa yo. E pa bliye ke sosyete MLC a ap vèse 50 pousan de revni yo sou fòm de dividand a tout ko ko-fondatè yo oubyen ko pwopriyetè antrepriz yo ou a tout aksyonè yo. 30 pousan, Avèk yon chif de 100 mil kliyan, dividand yo kapab atenn 30 pousan de montan par achte yo, e montan dividand yo ap ogmante pwoposyonèlman a kwasans kantite moun e oubyen kantite kliyan ke antrepriz la genyen. Pa bliye ke genyen 537 milyon de konsomatè potansyèl sou tout planèt la e nou pral ogmante vant nou yo ane an ane. Yon moun ki envesti nan pwojè sa, kounya, ki. pa wè tèt li kap kòmanse fè kòb an 2025 lè pwojè a kòmanse vann san premye mil atenn san premye mil kliyan li yo pou l vann 2 pwen 5 milyon de kaptè aparèy li yo moun sa pa wè tèt li nan 2 zan yon konpayi ki pral ba ou kòb nan dezan, enben ou gen posiblite pou kòmanse fè kòb avèk konpayi a nan pakou w la atravè pwogram de patenarya nou an. Pwogram de patenarya a se yon pwogram ki trè solid e ki ofri de zavantaj ekstraòdinè a tout patenè ki vle devlope l. Li pa yon egzijans Ou pa oblije fè patenarya pou w envesti nan pwojè a. Pa bliye toutalè a m sot ap di nou, pwojè sa a, se yon pwojè ki chita sou yon pwodui reyèl. Donk ou kapab jis yon envestisè, ou mete kòb ou paske ou pa gen twòp sousi pou lajan o kotidyen, ou jis mete kòb ou epi w ap tann retonbe ekonomik yo. Donk lè w antre an bous, oubyen lè yo kòmanse bay dividand yo. Men pou dè envestistè menm jan avèk mwen ki renmen lè w ap fè ti kòb sou tout pakou w la, ki deside fè patenarya, enben pwojè a li gen yon pwogram de patenarya trè byen striktire, ase solid, kote ke ou kab kòmanse envite dè zanmi, dayè pwojè a ba w posiblite pou w ofri a plis ke 50 moun chak mwa 100 par denvestisman, E lè sa a, otomatikman ou ou ofri moun lan sa san part d'investissement, ou ede l pase verifikasyon l, moun sa a ap jwenn san part gratuit, ou menm tou w ap jwenn san part gratuit. Enteresan. Men de deux, si moun sa a deside envesti nan pwojè sa a, moun ke w te fè kado san part la oubyen moun ou envite vin nan pwojè a, li deside envesti nan pwojè a, enben, Konpayi MLC atravè Pwogram de Patenarya a yo a, yo gen yon sistèm de reminerasyon ki ase enteresan paske ou gen 15 pou san de montan envestisman moun nan premye liy nan k ap vin jwenn ou. Se sipè enteresan, 15 pou san, 7 pou san, 4 pou san, Ou di mwens, si w vle retire kòb ou, konpayi a, minimòm kòb ke w ka retire se 50 dola, enben konpayi a ba w posiblite sou tout platfòm de retrè oubyen de recharj yo, ou kapab retire kòb ou. Donk se yon avantaj ke pwojè a ofri a tout patisipan ki deside fè patenarya sou pakou yo. Li opsyonèl, li vrèman opsyonèl, men li trè ankouraje. Mwen ankouraje yon moun fè l paske ann tann 2025 e kote ke premye premye lo yo ap vann pou ou resevwa premye dividand ou, enben fine 2025 ap vini se sur nan 2 zan men ou gen ou bezwen bwè ti krèm annatandan. ou bezwen mete kat sou telefòn annatandan ou bezwen peye yon abònman entènèt, ou bezwen fè yon ti makèt, enben si w fè yon 100 dola, yon 200 dola nan yon mwa, lè w chanje l an goud, li gen tan ba w yon bon ti kòb, li ka fè makèt pou yon 2 semèn met nan kay la. Donk sa vle di ke si w deside fè patenarya avèk pwojè sa a, enben pwojè a ba w posiblite pou w kapab rantre kòb sou pakou w la. Se trè enteresan, donk gen anpil moun ki kab tann 2025, men gen anpil moun tou, si w enskri jodi a e demen si Dye ve, ou enskri, ou siyen kontra de patenarya w, ou siyen kontra denvestisman w e demen si Dye ve, ou gen yon zanmi w ki enskri avèk lyen de patenarya w ki envesti 100 dola, men 15 pousan monte sou kont de patenè w. Enben kèk pousan sa a si w pa t gen ase dajan pou pran yon pakè, enben l ap ede w nan peye pakè denvestisman ou. Oubyen si ou fin peye pakè denvestisman ou, gen yon sirpli ou ou gen ti bezwen pèsonèl ou ou bezwen, ou kapab retire yo epi w al regle afè w. Enben tout sa se de posiblite ke pwojè a bay sou tout pakou w la ke w kapab fè kòb. An tèm denvestisman, nou gen de pakè denvestisman pou de zenvestisè debitan e de zenvestisè mwayen ki kòmanse de 100 dola jiska 50 mil dola. Se yon òf ki disponib sou tout back office yo. E pou dè envestisè stratejik, gen yon òf antre 100 mil a 2 milyon de dola e plis, e lè sa a, moun sa a lap gen yon òf pèsonalize avèk dè bonis siplemantè. Si gen yon moun sou gwoup la ki prè pou l envesti yon montan konsa ou ki gen yon zanmi l ki prè ki pou pran yon risk konsa avèk yon montan konsa, nou kab kontakte nou tousuit apre apre Zoom lan e lè sa a, n ap kapab mete nou an kontak avèk Ki de Dwa pou n kapab diskite de òf espesifik ke y ap fè a dè envestisè ki prè pou envesti antre 100 mil dola e 2 milyon de dola. Men toutfwa, pou dè envestisè mwayen e ou dè peti envestisè, gon òf ki disponib sou back office la antre 100 dola e 50 mil dola ou ka chwazi kiyès wap pran, kiyès wap ka peye, gen de pèman pa tanperaman, se sa k fasilite lavi tout envestisè yo. Pa egzanp, ou ka pran yon pakè 500 dola ou peye 50 dola pa mwa sou 10 mwa. Enben si w deside ogmante kantite tan wap peye 50 dola, ou ka pran yon pakè 1000 dola ou peye 50 dola tou sou 20 mwa. Èske w konprann? Ou gen yon kapon pakè 1500 dola ou peye 50 dola sou 30 mwa. Donk pwojè a ba w posiblite pou w peye pakè w yo pa tanperaman e lè sa ou p ap santi sa vrèman paske se pa yon bagay ke w oblije peye toudenkou. A note ke si w gen posiblite pou w peye envestisman w yo yon sèl kou, gen de bonis siplemantè ke w ap jwenn e ki disponib sou backoffice la. Yon egzanp denvestisman de 10 mil dola nan pwojè sa a, mwen la m ap pale a reyalite e lis de pri a nan etap 2 a. Donk sa a se yon slide ki dwe aktyalize paske aktyèlman nou nan etap 4. Yon moun ki te envesti 10,000 dola nan etap 2 a avèk yon kapitalizasyon antrepriz la yon chif dafè d'un milyon de kliyan avèk yon kapitalizasyon de 10 milya de dola, enben 10 milyon de dola 10 milyon de dola se chif ke 10,000 dola kapab ba ou nan pwojè a lè nou rive gen yon kapitalizasyon konsa. E youn nan bagay ke w dwe toujou sonje, se ke MLC ap vèse 50 pousan de chif dafè antrepriz la sou fòm de dividand a tout ko-envestisè yo ou tout aksyonè yo. Kòman pou vin yon envestisè nan pwojè a? Premyèman fò w enskri. Kòman pou w enskri? Zanmi ki envite w nan Zoom lan ap voye yon lyen denvitasyon pou ou. Avèk lyen denvitasyon sa a, w ap klike sou li, w ap ranpli done pwofil ou yo sou back office la, otomatikman w ap rechaje kont entèn ou avèk tout mwayen de pèman yo, kat de kredi ou kripto monè, e lè sa a w ap chwazi yon pake denvestisman e otomatikman pake denvestisman yo oubyen par denvestisman yo y ap monte sou back office la e w ap reklame yon sètifika pou sa. Dezyèm fason an ou ka voye tout done pèsonèl ou asavwa non, prenon, nimewo telefòn avèk yon adrès elektronik bay zanmi sa e sou back office li a li gen posiblite pou l klike sou faire un cadeau e lè sa a lap kab voye 100 par an kado pou ou otomatikman ou vin pase pwosesis KYC a, ki se pwosesis verifye pa p gen san pa gratwi de la sosyete, e k ap rete pou ou toutan, kit ou te envesti, kit ou pa t envesti, san pa sa a ap rete. Ban m ba w egzanp de kisa san pa sa a ka vle di. Lè chak pa egal a on dola, san pa la vle di san dola. Jiska prezan, m pa si ke nou chak ki la nou gen pwoblèm san dola. Men an n ta di ke chak pa sosyete a vin 500 dola. Ou te gen yon 100 pa grati ou te mete kanpe yon kote, ou te jis pase yon verifikasyon, chak pa w vin 500 dola, chak pa w vin 1000 dola. Pa bliye ke nou konnen kòman mache bousye a fonksyone, depandaman de repons ke konpayi sa a genyen sou mache a, enben, Nou konnen de konpayi ki te kòmanse a 1 dola, jodi a ki a pli de 3 mil dola pou pa aksyon. Ann di pou yon rezon pou yon lòt, yon jou konpayi MLC a, yon aksyon vo mil dola. Ann wè ki sa 100 dola sa ka reprezante pou ou, 100 aksyon sa ka reprezante pou ou. Pa janm krache sou yon òf konsa. Y ap bay, pran. Anben san pa gratwi sa pran l. Donk fè zanmi an voye san pa w la pou ou, siyen kontra de patenarya a, siyen kontra denvestisman an, pase verifikasyon an nan mwens ke 30 jou e benefisye de san pa a, reklame yon sètifika pou li. Konpayi MLC a, li anrejistre a Sent Lisi, paske jiridiksyon sa a, li ofri posibilite pou nou resevwa fon dan le mond antye. Pa bliye se yon antrepriz Ris e nou nan domèn envestisman patisipatif Lejislasyon Larisi a pa twò rekonèt envestisman patisipatif, donk se sa k fè konpayi a, di pwen de vi jiridik, li anrejistre a Sent Lisi, ki ka bay tout envestisè atravè lemond posiblite pou yo kapab mete kòb yo nan konpayi sa a. Par yo otomatikman ou fin achte yo ap akimile imedyatman apre acha sou fòm elektwonik e ou yap montrew nan back office la. Pa bliye ke tout teknoloji ke ap devlope yo yap fè pati de pwopriyete entèlektyèl antrepriz la e yo tout ap kapitalize pou li. Donk, mwen envite nou pou nou vin rejwenn konpayi MLC a Paske 1 jan m te di l nan debi a, se yon konpayi ki evre l nan domèn sanitè e imanitè, se yon konpayi san pou san imen k ap devlope yon pwodui ki prale fasilite lavi de plis de 537 milyon de moun ki dyabetik lan mond lan. E chwazi pran yon pakèt envestisman nan sosyete sa, nan konpayi sa jodi a, se chwazi vin vin yè yon ko-pwopriyetè de konpayi sa, vin yon ko-pwopriyetè de konpayi sa, di, vin elijib pou resevwa de dividann a vi avèk konpayi MLC Engineering la. Objektif pwojè a, yon ti rapèl tou piti anvan nou ale, se rive kreye pwòp sistèm CGM nou. Sistèm CGM lan ki sa l ye? S on dispozitif elektwonik ki fèt pou ede moun ki dyabetik yo rive kontwole nivo suk ki nan san yo de manyè enstantane san yo pa pike dwèt yo. Sonw revolisyon li ye kay moun ki dyabetik yo, pa bliye ke sistèm CGM yo, il y a de cela 5 a 6 an depi ke yo vrèman ap gaye an popilarite kay moun ki dyabetik yo paske se glucomètre klasik yo ke yo te konn itilize pou ap pike dwèt yo a longè de joune ki pa trò enteresan paske si nou moun ki la nou konn yon moun ki dyabetik ki oblije ap pike dwèt li chak jou donk moun sa a vin gen de dwa trouwe paske dèfwa Moun yo konn gen jiska 15 fonksyon de dwa pa jou hein, se douloureux, se anmèdan, se enkonfòtab. Donk sistèm CGM lan kisa l ye, se on kaptè ke w enstale sou bra w e avèk on dire de vi ant 10 a 14 jou ki senkwonize via on aplikasyon avèk telefòn selilè w, enben Sistèm sa a l ap bay moun lan chif glisemik li a tan 24 è sou 24. E ki pi zè, sistèm CGM yo, yo ekipe de yon fonksyon alèt. Fonksyon alèt sa a, s on fonksyon k ap di moun lan sik la monte oubyen sik la desann. E lè l di moun lan sik la monte oubyen l desann, lè sa a, li bay moun lan posiblite pou l kapab reyaji a tan, nan sans pou l pran mezi ki l fo pou l kapab retabli sitiyasyon an paske sa ki enpòtan kay moun ki dyabetik se rive regile to suk la nan san w swa avèk medikaman, swa avèk ensilin, swa avèk rejim alimantè, swa avèk egzèsis fizik e depandaman de sou ki mòd dakonpayeman ou de tretman ke w ye. An gwo. tout moun jodi a ki sou zoom lan ki vle fè pati de grand fami sa, fami MLC a, ou gen jis ka mande moun ki envite w la voye yon lyen denvitasyon pou ou oubyen yon lyen denskripsyon e avèk lyen sa a wap enskri ou di mwens voye enfòmasyon pèsonèl ou bay moun lan pou l ka voye 100 aksyon an kado pou ou M sot di w sa deja, lè se bay y a bay fò w pran. Paske gen anpil moun ki te fè erè sa a. An 2009, 2010, yo te konn ap fè moun yo kado dè jeton de bitkwen. Gen moun ki pa t okipe yo. Yo te konn ap fè yo kado dè jeton de bitkwen yo pa t okipe yo. Pa bliye alepòk bitkwen te mwens ke 10 cents gen moun ki pa t achte l. Yo pa t konprann sa k ap fèt la. Yo pa t konprann kote l ap vini. Enben, jodi a, kote n ap pale avèk ou la, fòk omwen w gen 30 mil dola nan men w pou w posede youn. An n ta di ke an 2010, yo t ap fè w kado des jetons de bitcoin. Yo te fè w kado yon 10 konsa, ou te pran 10 la, paske gen de konpayi ki trè jenere, k ap fè moun yo kado 100 San, pa egzanp la, y ap fè w kado 100 shè nan MLC, 100 pa denvestisman, ki pral egal a 100 aksyon. Ann di ke ou krache sou li, ou pa pran li. Epi, nan 5 an a 10 an ankò, chak aksyon sa yo vo 1000 dola, sa m sot di a. Yo t ap fè w kado On kantite kòb konsa ou pat pranl, enben m ankouraje w jodi a di chak zanmi w ki te envite w sou zoom lan, map voye enfòmasyon pèsonèl ou yo voye voice san aksyon sa a ban mwen. E pase pwosesis KYC a, depi w gen yon pyès didantite ki valid, wap pase pwosesis verifikasyon an, e otomatikman depi w pase l nan mwens ke 30 jou, enben wap rezève san aksyon an kado sa a, Ni ou ap rezève l, ni moun ki te voye l pou ou a l ap jwenn li tou, e lè sa a, nan dizan ankò, w a wè ki sa san aksyon sa a ap vo. De tout fason, n ap viv dizan toujou. Epi de de, angaje yon pakè denvestisman. E paske la a, nou nan yon pwojè ki ap repoze l sou yon pwodui. Donk, se yon pwojè ki ap perèn. kap la dan le tan e son pwojè lè w ladann ou gon pakè denvestisman ou son ko aksyonè yon ko pwopriyetè e lè sa dividand yo se pral avi de jenerasyon an jenerasyon wap mouri pitit ou ap jwi de yo pitit pitit ou ap jwi de yo donk lè w fè chwa envesti nan konpayi sa jodi a enben ou fè chwa 1 pou gen yon ezans avèk libète finansyè demen, men ou fè chwa pou kite yon eritaj finansye pou pitit ou kote yo pa blije al travay ak moun ankò. Se sa konpayi MLC a ofri nou. Mwen te kontan avèk nou jodi a pou m te pataje enfòmasyon sou konpayi sa a. Donk, se faz, nou rive nan faz kounye a kote ke n ap ban nou posiblite moun ki gen kesyon pou nou ouvri mikwo nou e poze kesyon. Si gen bagay ki pa t klè pou nou, mwen panse nan nan poze kesyon yo, n ap vrèman an mezi pou nou kapab eklèsi bokou plis bagay. Donk kounya a, an n poze kesyon yo e lè sa a, si gen bagay ki pa t klè pou nou, n ap pataje plis enfòmasyon avèk nou. Mèsi paske nou te la e janm di a nap ouvri mikwo nou kounya e poze kesyon yo. M espere ke nou gen kesyon. On dirè ke m te tèlman pale klè, m tèlman byen eksplike, pa gen kesyon. Alright, se bon. Donk si pa gen kesyon, li rete pou m di nou ke mwen te vrèman kontan avèk nou aswè a pou prezantasyon sa a. Pa bliye ke nou fè prezantasyon nou yo chak vandredi setè. E li enpòtan pou envite yon zanmi vin tande pwojè sa a. Li enpòtan pou w vin envite yon zanmi vin tande eksplikasyon sou pwojè sa a. Paske, si se pou pwojè, pa manke yo deyò a. Chaje pwojè. E tout pwojè yo charye dèyè yo avantaj pa yo, e tout pwojè yo charye dèyè yo tou gen enkonvenyan pa yo. Men, pwojè MLC ke m ap prezante nou an, jan m sot di a, wi, Ross, ou kapab poze kesyon la. Wi bonswa bonswa tout moun. Bonswa e genlè fò ta fò m ta ogmante mikwo m paske nan son m paske m pa kwè m tande w twò byen. Bon m pa konnen si se kote m ye si kote m ye. Alright se bon. Yaka bon se se yon plezi pou nou te ansanm aswè a pou nou te patisipe nan grann konferans sa. Se vrèman enteresan donk mwen se anfèt Mwen se Paulson Charles e mwen envite pa madam Camichlor. Bravo lidè Camichlor. Byen antandi m tap swiv avèk atansyon, mwen vreman se yon yon makro pwojè ki vreman nou ta kapab di enteresan e nou vreman kòm ou di e gen anpil pwojè konsa alò pa konsa men ki petèt e ki nan menm faz sa E nou menm nap fè aktivite sou entènèt yon bon bout tan, gen de pwojè ki konn vini nan stil sa yo kòm si ki vrèman enteresan men ki pa yo pa touche menm aspè. E kesyon Yes. pam nan avan tou ke m ta renmen poze se ke eske pa egzanp nou konnen kisa kòm wap pale de suk oubyen dyabèt sa l reprezante nan moun lan e ki kou oubyen m ta di ki depans ki konn ap fèt e o nivo de maladi sa a. E ki kòmsi fyabilite nou kapab di lòske ou ta remèt yon alò kòm ta di yon sistèm elektwonik oubyen yon aparèy pou ta remèt li a san pousan pou ta kontwole nivo e kontwole sa pou ou paske nou konnen ke sa kout trè chè. Èske vrèman nou kapab fye yon aparèy kòm jan nou di a ou kontwole totalman nivo de sik ke w genyen nan san w, e kòmsi pou nou ta konfye l sa. Donk sa se premye apwòch m ta renmen w fè mwen, e ki posibilite, kòmsi ki fyabilite sa. Ok. Dezyèmman, m ap swiv pwojè a, li vrèman rantab, e dan le ka ke ou ta dakò pou vin swa yon envestisè, nan nivo pa ou, byen antandi. Men nou konnen, bon, fò nou di sa, paske nou konnen nou nan yon mond ki trè frajil kounya la, e sitou ou di son pwoje Russe e bon nou pa konnen sa ti mesye belijeran yo ap deside nan mond la la a nenpòt ki moman yo ka deside yo la yo peze bouton wouj jan ou di a la epi yo lage tout moun nan kouri men èske vrèman e nou gon vrèman garanti si ti mesye t ap fè dezòd nan mond la la bon byen antandi m konnen ou pral di m pa gon garanti la vrèman men kòm pwoje a li pa vrèman Li pa vrèman, li son pwojè Ris men li pa la Risi. Eske nou gen yon chans si tout fwa ti mesye ta fè dezòd pou pwojè a ta swiv e ta toujou kontinye e alò si menm ke dezòd sa ta fè. Lè m pale de dezòd la w konnen sa m vle di. Eske si mesye ta fè dezòd nan mond lan, kraze mond jan ou di e kote pwojè a ye a la li pa li pa ta touche tou kòm yo di tout moun k ap konsène eske gon chans pou nou pwojè a kontinye toujou? Merci si gen yon bagay ma voche ma voche lakò merci. Bon bagay Paulson, mèsi pou kesyon la. M prale avèk premye aspè kesyon an an tèm de fyabilite sistèm yo. Ann di ke yon moun ki dyabetik, e jan nou di a, tout moun ki sou zoom lan konn yon moun ki dyabetik. Si se pa fanmi w, se zanmi w, si se pa zanmi w, se yon pwòch ou kanmenm, se yon konesans. E maladi dyabèt la se yon maladi ki konplèks, paske li fè pati de maladi kardyovaskilè yo e ki touche anpil moun nan mond lan paske lè n t ap gade chif yo nou wè plis de 537 milyon de moun sa ki dyagnostike yo anfèt ke nou konnen ki dyabetik e s on maladi ki fè ke gen anpil rechèch rechèch an laboratwa sou de medikaman ki kabab vini pou vin swa soulaje swa palye a sa. Donk, pa gen okenn medikaman, okenn medikaman ki bay yon garanti a 100 pou 100. E ou kapab rann ou kont ke ka yon moun ki dyabetik, e nan debi dyabèt yo, lè dyabèt la, lè moun yo fèk jwenn moun ki dyabetik la, yo kòmanse ba li de medikaman anti dyabetik oral yo, tankou metformin, gliberid, Lè sa pa mache, pou m di w ke pa gen okenn medikaman ki efikas, yo chanje glibirid la, yo kapab ba li swa glibenclamide ki menm fanmi an, yo ba l yon lòt bagay, dèfwa yo chanje ankò, y al mete moun lan sou ensilin, n ap chèche solisyon. E kounye a n ap pale de chèche konnen kantite suk ki nan san moun lan. Lasyans atravè rechèch yo te vin dekouvri metòd elektwonik sa, paske glukomèt klasik yo se yon metòd elektwonik tou. Pa bliye ke yo gen lòt mwayen avèk aparèy laboratwa kote yo jis pran san an epi yo mete l nan yon mikwoskòf, m pa, mikwoskòp, ekskize m, m pa konnen egzakteman non aparèy la pou yo kontwole, pou yo jwenn nivo sik la. Men avèk yon glikomèt klasi, klasik, sa nou konnen, yo konn itilize yo, lè yo pran san an mete l nan yon lansèt ou mete l nan yon bandlèt nimerik pou foure l nan ti aparèy la, yon lansèt, ekskize m, pou l kontwole san, li ba w yon chif ki pa a san pou san fyab, men ki a yon trè wo pousantaj de reyalite. Enben, aparèy CGM yo tou, m pa an mezi, selon chif oubyen done ki egziste sou yo, pou m di w ke li a san pou san, Menm sur ke la plu de 95 pousan ba ou egzakteman kantite suk ki nan san w, menm jan yon glukomèt klasik fè l. Donk, 100 pousan pa toujou egziste swa nan medikaman swa nan, m kapab di, an tès laboratwa yo. Donk kab toujou gen yon ti maj, men maj derè a li pa, li vrèman pa twò lwen. Kounye a n pale de reyalite jewopolitik mond lan. Premye bagay ke m dwe di w Paulson se ke MLC, oui mèsi. MLC li se yon konpayi Ris e li an Risi. Li jis anrejistre kote mwen di e Sent Lisi pou de rezon ekonomik e pou jiridik e ekonomik pou kesyon finansman. Se yon kesyon de lejislasyon ki fè sa. Donk, si ti mesye yo ta deside fè sa yo nou panse ke yo ka fè a, enben, tout moun ka pèdi. Mwen pa ka bay okenn garanti. E m pa kwè pèsonn ka bay garanti sa. Men sèl sa m konnen, se ke se pa paske nou konnen mond lan prale jan li a pou fè ke nou fèm nou kwaze bra nou nou pa envesti. Sèl sa m konnen tou, la Risi jodi a malgre reyalite jan n te di a jewopolitik yo, li pozisyone l pami lè pwochen lidè mond lan an tèm de ejemoni politik. Donk Nou kwè ke nou pa mal kaze. Nou pa mal kaze. Si ta gon bagay ki rive, bon sa, sèl Bondye nan syèl la konnen. Pèsòn pa ka anpeche sa. Men an tèm de pozisyonman jewografik, nou pa gen pou nou twò pè pa rapò a avni pwojè a. Bon, si tout fwa yon bagay konsa ta rive, nou tout pèdi, malerezman. Men mwen si ke pwojè a pral a bon pò E nou menm kap mete kòb nou ladann se paske nou espere fò avèk potansyèl ke pwojè sa a ofri nou pral rive gen yon retonbe ekonomik trè pozitif pou fanmi nou, pou tèt nou e pou lavni. Ok e Paulson, m pa konnen si repons mwen yo satisfè w, ou kab toujou poze yon lòt kesyon si w vle. Ok dakò mèsi bon an reyalite m panse ke nou jwenn repons ke m te bezwen an paske m pa kwè ou pral ka di m plis ke sa se nòmal yon lidè oblije di sa l ye a e jan l ye a men m ap gade pou m wè nan platfòm nan yo itilize plizyè metòd de pèyman e m wè gen usdt gen dodge gen bitcoin bitcoin cash tout sa e m twouve ki enteresan paske sa pral pèmèt ke plizyè moun kapab fè pati de biznis lan pa rapò avèk pwoblèm kat de kredi oubyen debi moun genyen nan peyi sa alò tout kote byen antandi e sa pral pèmèt ke anpil moun m konnen kanmenm a gen eksepsyon kèk peyi k pap ladan ni kòm ou pa ni ou pa e ou pa enimere yo si gen kèk peyi k pa ladan men e sa m ap di pou èske e konpayi an li pral gen yon kòmsi pwòp platfòm pa l oubyen l ap gen yon kripto monnen ki pwòp a li menm paske m gen enpresyon ke pa egzanp li itilize tout metòd de pèyman sa sa vle di ke èske l gen yon l ap gen oubyen kòm sa di pwòp blòkchenn pa l ki pral pèmèt ke ya ki pral pèmèt ke pwojè a li menm li san frè paske nòmalman an nou di bon kripto monnen sitou bitkòyn li menm Se bon moune m twò renmen itilizal pase l twò volatil. Li twò pa stab. Pas pou usdt a wi men lòt yo bagay. Men eske konpayi an lap gen yon pwòp blockchain pal oubyen lap gen yon yon crypto pèsonèl avèl menm kote ke yon lè nou pap bezwen itilize tout tout plat metòd de pèyman sa yo lap gen pwòp pwòp platfòm e adrès e afè pal pou l fè bagay yo. Alò m pa konn si w byen konprann sa m di a. Yeah, m trè byen konprann e m ta pral mande èske gen enfòmasyon ke w konnen ke m pa konnen e ri m ap ri. Men ban m di w, mwen pa konnen vrèman si alalong pwojè a pral devlope yon coin, pwòp coin pa l. Men sa m konnen, nan debi pwojè a, nou te gen. sa kòm yon opsyon. Dayè, MLCA se te yon coin li te ye. Nou te konsidere l kòm yon coin, kòm si m ta di w, ou gen tan kantite coin. Menm jan yo te di w tan kantite de part, ou te gen tan kantite de coin MLC. Li vin chanje kounye a an part. E mwen panse, se pa se pa yon avi de direksyon an, avèk le tan, sa ka rive ke yo vin devlope pwòp coin pa yo, dizon an nou pa nan teknoloji blockchain lan, men pou kounye a se pa yon bagay ki defini. Mwen ta vrèman swete sa tou, ok, men pou kounye a se pa yon bagay ki defini. E sa m ka di lidè Paulson, mwen konnen ke w se yon envestisè deja, mwen di w felisitasyon e byenveni nan ekip la, byenveni nan MLC, pou fè yon bon chwa e gen anpil nan nou ki la deja ki envestisè m pa bezwen di nou byenveni ankò e jan de pwojè sa yo se de pwojè e lè w fè chwa de yo ou fè chwa sou le lon tèm ok ou fè chwa sou le lon tèm e lè sa li mande w trip pou deside envesti nan yon pwojè kote ke w konnen kòb wap met deyò a se nan 3 zan, se nan 5 an ke w pral jwenn retonbe ekonomik yo, sa mande trip, men tout sak pran tan pou l bati se yon bagay kap dire pou anpil tan tou. Sa m bezwen nou mete sa nan tèt nou byen, tout sak pran tan pou l bati se yon bagay ki pral dire tou. Donk, an nou pran tan nou mete poze pyè pa nou nan konstriksyon gwo sosyete sa a, nan sans pote envestisman pèsonèl nou, e envite zanmi nou yo tou vin fè yo konprann, paske se pa tout moun ki gen yon zye pou yo konprann sa ki rele jan denvestisman sa yo. Donk fè yo konprann atravè eksplikasyon yo, fè yo wè yon ti kras nan sa nou wè a, pou yo ka pran yon pakèt envestisman nan yon sosyete kon sa. E lè sa a, ansanm nou kab kreye yon kominote denvestisè pwospè pou peyi nou, paske de tout fason, pèmèt mwen toujou di sa, Ayiti nou gen jodi a, Se pa Ayiti sa a nou vle genyen nan senkan, nan dizan k ap vini. Pou nou gen Ayiti ke nou vle genyen nan senkan, nan dizan k ap vini, fòk nou menm nou konstitye nou an yon fòs. E meyè bagay k ap ban nou fòs la se lè nou gen kòb. E lè nou fè kòb ansanm, nou met kòb ansanm, nou ka devlope gwo bagay ansanm. E lè nou fè kòb ansanm, nou devlope gwo bagay ansanm, nou vin fè sa k rele yon sèvo kolektif, Nou vin fè yon ekip, e lè nou an ekip, y ap difisil pou yo manyen nou. Men si nou pou kont nou, yo ka manyen nou fasil. Donk m vle di nou ke ann konstitiye ekip nou. M si ke se pa sèl MLC ke n ap devlope ansanm, anpil nan nou ki la, nou nan anpil lòt pwojè ansanm. Poukisa nou chwazi fè yon bann pwojè ansanm? Se paske n ap nan yon bann pwojè pou on jou nou konnen ke nou pral gen de retonbe ekonomik pou tèt nou dabò, sa li evidan, la charite byen òdone kòmanse pa swa menm. Men si ma vi chanj, ta vi chanj, la vi de ton vwazen chanj, ou pral wè ke katye a ap chanje, paske kay ou a ap vin pi bèl, machin ou a ap vin pi bèl, E donk vi tout moun ap vin pi bèl, donk nou pral chanje lavi yon bann moun. Donk lè lavi yon bann moun chanje, se konsa nou pral wè zòn nou pral chanje, peyi nou pral chanje. Men se revolisyon sa a pou nou fè ansanm pou Ayiti, pou nou ka retire l kote li ye a, mete l kote nou ta vle a li. Wòs, ou ka toujou pale. Mwen gen yon dènye kesyon, si pa gen moun wi, paske m pa konnen si gen lòt moun k poze kesyon. Jiskaprezan pou gen moun ou ka poze. Ok, vwala. Monchè mwen menm prensip pa mwen e depi yon moun banm yon pwojè devestisman e gen yon gen yon alò yon milyadè anglè ki toujou di sa wè li toujou di konsa lè yon moun ba w opòtinite rantre ladan li aprè sa wa chèche konnen e kisa l ye e kisa k fè w ap poze kesyon konsa an reyalite mwen rantre nan pwojè a mwen envesti men m poko m se premye zoom mwen m ap asiste ki pral fasilite tout manb yo pou distribiye yo. Pa egzanp, n ap wè gon seri de antrepriz, lè w antre ladan yo, an nou ta di, a, men se ti chen! Kòmsi, pa egzanp, genyen de metòd de distribisyon. Èske m ka di m ka antre nan yon magazen, m al achte yon aparèy, sa w ap pale, aparèy CGM yo, oubyen tou, gon metòd de distribisyon ke petèt nou pa konnen oubyen kòman sa ap fèt? Yes, s on trè trè trè bèl kesyon Paulson. E m ap di w ke youn nan objektif MLC se rive gen yon reprezantasyon nan tout mond lan. E sa kòmanse ap fèt. E m ka di w premye peyi ke nou siyen yon kontra avèk yon gran laboratwa se an Aljeri. Li pral yon distribitè pou konpayi a. Youn nan objektif ke yo genyen, se ke nan chak zòn jewografik, yo gen yon reprezantan komèsyal. An n di ke pou Ayiti, si mwen menm, pèsonèlman, mwen pa vle vin yon reprezantan komèsyal pou yo, pou tèt mwen, mwen kapab di lidè Dòlèn, lidè Altenò, lidè Pòlson, an n mete kòb nou ansanm ann devlope ann gen yon gwo antrepo m pa konnen kòman sa ap ye e nou pran reprezantan pou zòn sa pou pwodui a sa vle di ke pou zòn karayib la nou gen dwa se nou menm k ap distribitè eksklizif pou yo sa vle di ke se nou k ap vann repiblik dominikèn se nou k ap vann giyàn se nou k ap vann jamayik se nou k ap vann tout zòn sa èske w konprann. Men kounye a la, pwodui sa a, li pral nan tout famasi, li pral nan tout kay doktè. Pa egzanp, dènyeman m te avèk madanm mwen, Camichlor, nou te al nan yon famasi epi nou wè yon dispozitif freestyle lib madam di oh cheri ou gad gen freestyle lib la an ayiti m di wi se konpayi a bòt ki fèl e donk li an ayiti nou te wè li pou met klasik la men lè sistèm CGM lan kòmanse ap enplemante e l ap kòmanse popilarize donk mwen sou ke nou chak ki la kòm e envestisè nan konpayi a nou pral de reprezantan de mark sa ki pral pale de li tout otou de nou Enben nou pral de kodistribitè tou, nou pral fè ke li rive nan kontwò tout famasi, tout kote gen medsen, tout kote moun ka genyen e bezwen pou dispozitif sa. Eske repons mwen an klè? Se klè, Paulson? Wi, sa va, sa va, sa va, sa va, sa va. Mwen vreman satisfè de repons yo. Alon, mwen pose kesyon ankon, mwen pwede pou lòt zoom nan, men sa mwen kapap di, se ke mwen ankouraje vreman tout moun ki sou group la, sou zoom nan, ke nomalman jan de projè sa yo, Yo pa vini toutan, e tankou konferansye a te di toutalè a, tout moun ki gen, ki konn istwa Bitcoin, 3 janvye 2009, lè l t ap lanse, si ou te jwenn chans pou te envesti menm, bon, m mèt di menm 50 dola alepòk, jodi a la ou t ap yon miltimilyonè nan mond lan, paske li pa t vo anyen, li pa t vo anyen. E a chak fwa mwen menm, paske mwen menm, Si m ta di temwanyaj pa mwen de an 2009, alò, mwen se kontab de fòmasyon. M sonje an 2009, m gon, lè sa m, bon, m pa ko marye, m genyen, e m gen yon ti bra, m pran, m pran prè 11 mil dola m pot bay Apolo, ak yon vye machin ki sot nan Chin, e gaspiye kòb mwen. Donk, si jodi a, si petèt jodi a m te jwenn yon, epòk la m te di yon moun monchè, yon moun te di monchè, enflasyon an jan l ap monte la, e yo anonse plis pase yon 140 bank Ozetazini genyen pou fè fayit, dayè nou wè Silicon Valley ki se youn nan pi gwo bank Etazini l deja lage pye l li menm. E n ap wè isi nan peyi nou la, labank pa bay plis ke 100 dola. E n ap wè ke mezon de transfè yo tou yo diminye konplètman. An ti pasyan sa l te nòb. Sa vle di, n ap eseye konprann ke mond lan la, si w gen bon, bon, si w gen bon sans, n ap wè ke se pa menm bagay k ap pase, gen bagay move ki gen pou vini. Donk sèl moun ki pral vrèman reziste avèk jan de bagay sa, se moun premyèman ki chwazi envesti nimerikman e osi de moun ki konprann ke opòtinite k ap bay jodi a, ou konnen nan de twa zan la monchè, pandan gen moun ki petèt ap kraze tèt yo, ou menm w ap wè tèt poze paske m si e sèten nan kèk ane ankò ou pral wè yon pakèt nèg isi a ki gen doktora avèk pil doktora anba bra yo k ap chache djòb nan peyi yo p ap jwenn. E se mwen menm petèt ou menm ki te pozisyone jodi a la ki pral rele nèg doktora. Byennantandi nou konnen e pa anyen m gen pwoblèm avèk sa non men nou pa pare yo pa pare nou vre pou nou yo pa pare nou pou nou vrèman reponn avèk jenerasyon sak pral vini la o nivo ekonomik. Mèsi tout moun, se yon plezi pou n te ansanm, a la pwochèn. Mèsi bokou Paulson e lidèal tenò e men w te leve men nan plas la ou ka ouvri mikwo w kounye a. E m salye tout moun ki sou zoom nan e malerezman mwen te monte an reta e m pa byen enbu de sa k ap debat la men kòm mwen te rive o bo milye m plizoumwen konprann ke n ap pale de yon sistèm denvestisman patisipatif eksetera eksetera. M te konn fèl menm jan tou, men m pran kou. M pran gwo kou. M pran gwo gwo kou, sa vin pèmèt ke avan kounye a m antre nan yon sistèm parèy, mwen chèche konnen e poze kesyon eksetera eksetera. Le fè ke m poko e byen enbi de sa ki, sa ke ou esplike a, m si ke si m te kòmanse m t ap konprann pi byen. E m espere resuiv yon lòt zoom. E epi, m pa konnen a lavni an ki sa k ka rive. Men tout opòtinite toujou bon kòm m se moun ki toujou ap chache. Men m pa ta renmen nan chache, chache, chache epi pou m fin apovri nèt. M pa ta renmen fin apovri nèt nan chèche. De tout fason, m twouve ke se yon pwojè ki ase enteresan. E map tann yon lòt zoom, petèt ke ma pi byen konprann de kisa nap pale, de kisa nap rantre, epi aprè ma konnen sa ma deside. Se te yon plezi, m te kontan patisipe, m espere mye konprann yon pwochèn fwa. Dakò Altenor, m te kontan ke w te la tou. Mwen ri paske jodi a gen anpil kou dewa wi, gen anpil kou. Donk gen yon zanmi m ki te di m, monchè sou wout sa a n ap pèdi anpil plimen, n ap pèdi anpil plimen, men se moun ki nan lari yo k ap pran kou, se moun ki nan konba yo k ap pran kou, e pa gen yon moun ki ka genyen sou bal nan konba. ok donk sa vle di ke nap pran kou men nou sur ke nap bon kanmenm yon jou e pou e pou zoom lan nou fè zoom chak vendredi nan menm lè a 7 è e zoom vendredi pwochen an se lidè ka michlò kap fèl e jan nou konnen kan se kami ki prezant se Se Wololoy avèk tout kè l, avèk anpil klate e vandredi m envite nou pou nou envite zanmi n pou n vin tande K. Michlor k ap vin fè prezantasyon sou pwojè a. Men antretan, zoom sa ke n ap swiv la, li an dirèk kounye a sou Facebook e n ap gen replay la petèt jodi a oubyen demen si Dye ve. Nou kab toujou pataje replay la avèk ou lè w gen yon ti tan ke w ka tande. E nou gen anpil zoom deja ki disponib sou youtube oubyen sou facebook. Ou kab klike sou MLC epi MLC Engineering e lè sa a w ap wè diferan prezantasyon yo swa an fransè, swa pa nou, swa lidè frankofòn yo. E lè sa a wa gen yon ide bokou plis de pwojè a. E nou espere ke vandredi si Dye ve w ap avèk nou. M vle di mèsi a tout moun ki te la, si pa gen yon lòt moun ki gen kesyon, kòm m pa wè gen lòt men ki leve. Mèsi a tout moun ki te la. Mèsi a tout moun k ap mete men ansanm pou nou fè pwojè sa a rive lwen. E mwen ka di nou se pou yon bòn koz. Se yon kòz imanitè e sanitè. E n ap fè yon BA pandan ke. ke n ap byen pozisyone nou pou n kapab gen al gen pi devan libète finansyè. E Paulson ou gen yon bagay w ap di? A bon non, se sa va wi, se kote m ye gele ko ti bri, men sa va, mèsi, tou va byen. Alright, se bon. Antouka, m ap di w ke trè byento, pwoblèm chen lakay mwen, chen lakay ou k ap pale nan reyinyon yo, n ap rezoud sa, paske trè byento n ap vini avèk yon teknoloji k ap anpeche lè ou ap fè yon prezantasyon, se sèlman vwa moun k ap pale a w ap ka tande. N a pale de sa an avale. Mèsi anpil, nou tout kite la. All right, all right. Se bon. Mèsi. M ban nou randevou pou vandredi pwochen pou lòt avèk lidè K. Michlor. Vini avèk lòt envite. Bòn semèn. Bondye beni nou. Babay, bòn semèn tout moun. Bòn semèn Darlène, m kontan wè nou. Bon week-end, bon week-end. User pa Merci poze leader kesyon. pam. An depi de tou, Yes, yes, yes. tande